Mezanmi sa kap pase nan legliz konsa kòmsi lè bib la te anonse la fin des tan an m pat wè yo te pale se andan legliz non lap kòmanse nan dènye jou sa yo la tout skandal kap eklate li konsène legliz prensipalman legliz pastè patisipe nan konplo pou asasine prezidan Jovenel legliz nan fè trafik zam ak minisyon E nan jou ki sot pase yo la, genyen yon pastè nan Okay ki òganize yon joune pou timoun legliz epi par la swit ta pral genyen yon ti pitit 7 lane, Anaïka Petit Frère, ki ta pral pèdi lavi l nan de circonstances douteuses. Nou konn sak rele circonstance douteuse lan? Pitit la mouri, pa gen moun ki ka eksplike koz lanmò pitit lan. Pastè a vin chèche Anaïka petit frère lakay li nan men manman l sou pretèks gen joune kap òganize yo pral nan joune avèk timoun yo. Vwala papa Anaïka pap viv an Ayiti, manman Anaïka ki pa gen byen lontan depi l al viv Okay, se li menm ki mache nan legliz pastè a. Pastè, manman an konfye pastè a Anaïka Petit Frère pou al nan joune a nan dat ki te 18 fevriye 2023 pase a. Tounen moun yo tounen sot nan jounen an, ebyen gran frè a Naïka a, li pral debake lakay la, li pral di manmi manmi, pran 3 gòje dlo, move nouvèl, a Naïka mouri. Ou pral sezi tande nan ki sikonstans pitit lan mouri. Puiske nou pral genyen pou nou fon ti pale avèk papa a Naïka peti frè, mesye Laguerre peti frè, ki li menm Jiskaprezan, prèske 2 mwa apre pitit li fin mouri, menm kò a l pa ka jwenn pou l antere. Mezanmi nouvèl yo anpil, dosye a vrèman konplike puiske nan moman n ap pale a la a se yon dosye ki nan pakè Okay lan devan komisè gouvèneman Ronald Richemond men on dirè ke komisè a li pa wè l pa tande puiske anyen pa regle sou dosye a. N ap vin avèk detay yo pou ou nan yon ti moman. Nan jou ki sot pase yo, yon ougan nan Latibonit te anonse ke gen gwo lajan k bay pou fè konplo pou asasinen komisè Muscadin, gen gwo plan, gwo konplo k ap manniganse pou mete do komisè a atè. Ebyen gen 2 bagay ki pase soti nan wikenn nan rive yè madi 4 avril la ki pwouve a klè ke gwo konplo ap marinen efektivman sou do komisè a. Komisè a gen gwo menas ki peze sou li. Premye bagay lan gen yon videyo kote gen yon gwoup gang, yon gwoup bandi, yon pakèt gwo kouri k pa chèche travay pou yo fè, kisa yo chwazi, se aktivite gang, se planifye asasina komisè Muscadin. Ou pral genyen detay sou li. Men yè madi an, Sa ki pi etone m, se konpòteman vis delege departemantal Nip lan, ki anonse ke nèg ak zam bandi debake nan Chalon. Nou pa konn kisa ki motive vis delege a, nou pa konnen eske vis delege a se yon pa, li pran pati nan plan, nan sa kap marinen sou do komisè a, paske yon ti tan aprè, Vis delege a fin anonse ke wi efektivman bandi anvayi Chalon, nèg ak zam yo pa rive idantifye anvayi Chalon ap pete bal, ebyen komisè Muscadin te mete tèt li deyò pou l demanti vis delege a. Ou pral jwenn tout detay sou dosye sila nan yon ti moman. E n ap genyen pou nou fè yon kout pye andedan pakè Pòtoprens, kote komisè gouvènman Jacques Lafontant pa sispann etone moun. Etone moun, pa nan bon, pa nan bon sans lan non. Etone moun nan konpòtman l tèlman se aksyon koripsyon k ap regle andedan pakè a. Nou toujou tande yo di w lajistis elève yn nasyon. Si moun sa yo ki plase pou bay jistis se nan koripsyon yo ye, si moun sa yo ki plase pou bay jistis a sosyete an, ki pou fè jistis pou sosyete a, Se mannigèt yo y ap regle, se bagay konwipsyon y ap regle anba tab lan. Ki peyi nou vle fè? Ki sosyete nou vle konstwi? Ki peyi nou vle bati? Se gran kesyon n ap poze tèt nou. Bonjou bonswa tout moun, kòman nou ye? Se yon plezi, kòm dabitid, pou m avèk nou nan emisyon an, pou m pote enfòmasyon pou nou, trete enfòmasyon yo nan lide pou n rete konekte ak tout ti detay k ap domine aktyalite an. E ou sou tak 509 fòk mwen raple w sa, paske si w poko abòne zanmi se bon moman pou fè l, abòne, aktive ti klòch notifikasyon an pou w pa rate okenn nan videyo n ap genyen pou n poste yo. Ou nan emisyon Mon Editorial avèk Yanick, non w an se Yanick, vizaj la w konnen l deja. E nou pap pèdi tan puiske enfòmasyon yo anpil, bourik chaje pa kanpe enfòmasyon nou pote. Deja fòk mwen di nou, Wo Konsèy Tranzisyon HCT a avèk Ariel Henry nan moman an la, mesye dam yo kòmanse travay, Madan Maniga ap travay, Laurent Saint-Cyr, Calixte Fleuridor, y ap travay nan lide pou yo mete kanpe yon CEP. Se konsiltasyon k ap fèt, diferan sektè, diferan gwoup, òganizasyon, strikti politik andedan peyi a ki konsène selon sa konstitisyon an di. diferan moun ki dwe fè pati de CEP an, ebyen konsiltasyon ap fèt nan lide pou yo mete kanpe yon CEP. Se pa sèlman nan lide pou fè eleksyon, men pwojè referandòm Ariel André Michel lan, li sou pye, y ap pale de li. Yo pa t vle Jovenel Moïse fè referandòm, chanje konstitisyon an, men yo menm, Tout sa ki motive mesye yo, se chanje konstitisyon an, foure nan nouvèl konstitisyon y ap genyen pou yo kwoke nan gòj nou an, pwòp ideyoloji pa yo e pwòp envansyon pa yo, sa ki nan sans yo, sa ki nan enterè yo, sa ki nan enterè patwon yo. Donk, se yon bagay konsa k ap planifye, k ap manniganse sou do pèp ayisyen an. Li te enpòtan pou n te pataje enfòmasyon sa a avèk ou. Fòk mwen di nou, deblozay pete nan Lartibonit. Deblozay pete nan Latibonit, genyen e e nèg sa yo ki fè pati de gang kokorat san ras ki ap opere nan rantre e sid vil Gonayiv lan, ebyen yè oswa, yè aprè midi mesye sa yo fè yon lòt masak kote ke genyen 4 moun ki pèdi lavi yo sou plas, 4 moun ki pèdi lavi yo e gen plizyè lòt moun ki sòti blese ki ta kouri ale lopital pou al pran swen. Jan m te anonse l nan kòmansman videyo a, ebyen E komisè Muscadin nan moman an la, gen konplo k ap marinen, bandi, mesye dam sa yo ki pa chèche travay pou yo fè k ap menase lavi komisè a. Yon videyo k ap sikile e sou rezo a, m pral pataje l avèk nou pou nou wè li e pou nou tande li tou, paske menas yo anpil sou lavi komisè Muscadin. Men avan, ban m fè nou tande e vis delege a, m ap fè nou tande vis delege Nip lan ki li menm ki te fè konnen ke bandi nèg ak zam yo pa rive idantifye te debake nan Chalon. Ebyen yon ti tan aprè, Muscadin li menm li ta pral demanti enfòmasyon an, li ta pral di se pa vre, pa gen okenn bandi ki debake nan Chalon, men pito Se moun ki vini vin chase pentad bay sa yo ki te debake pou yo chase pentad pat gen anyen pou wè avèk bandi ki debake kounye a poze tèt ou kesyon kisa ki motive vis delege a ki fèl di ke bandi te anvayi chalon an nou tande ansanm. Nou aprann ke bandi ta anvayi Chalon antanke vis delege depatmantal nou konnen ki abite nan zòn nan. Kisa enfòmasyon an ye reyèlman? Bon, efektivman yè swa ke gen kèk zanmi ki te nan zòn Masolas, e se dèyè legliz Frè Vityèl ki Chalon an, e yo te enfòme m ke yo te wè ke gen nèg ak gwo zam nan men yo ki nan zòn nan. E kòm son zòn ke m konnen trè byen, mwen menm sa m te fè, m te alète lapolis e komisè gouvèneman an pou n wè kòman ke nou ka mete nèg sa yo anba kòd e nan sans sa e li te vin gen tan nan nwit men yè swa popilasyon an te vrèman entimide pa kesyon an, anpil moun t ap fè tèt cho, gen moun ki te gen tan kite lakay yo ke nou menm kòm otorite nou te mete nou nan sitiyasyon nou te di moun yo rete tèt frèt pou n pèmèt ke nou jwenn solisyon avèk pwoblèm nan. Nan ki direksyon moun yo te fè, kiyès ki te idantifye yo? A kiyes yo te ye? Bon e moun ki te ansifi yo tout sa rete sekrè se kòm si nou menm kòm otorite nan komin nan e nou gen antèn ki sou moun nan ou konprann gen antèn ki sou bandi a e jiska prezan ke nou gen moun kap travay sou kesyon an la pou n pèmèt ke nou jwenn vrè bandi a. Men komisè gouvèneman Miragwàn nan, Jean Ernest Muscadin, eske li deja sou 2 pye fèm li pou li kapab konnen, gade ki sa k dwe fèt nan ka sa? Bon, yè swa nou te nou t ap pale ansanm, nou te di komisè Muscadin nou konnen kòman l travay, li te di rete tèt frèt, li p ap fawouche yo, li p ap pouse, li p ap kouri dèyè yo e depi yo la, Nip la ap rete yon simityè pou yo. Men eske nou gen tan, n ap ta konfime vrèman ke kèk grenn ladan yo vrèman k ta sou le tèren? Bon e moun ki banm enfòmasyon an moun ki gen enfòmasyon an se nan zòn nan yo ye yo gen enfòmasyon an e gen yon pa de verite ladann paske yè swa ke yo te wè flash telefòn e kap limen nan rak la sa vle di yo te wè yon sèl moun e siman gen plizyè nèg ki nan rak la. Men èske nan rak sa nou bon a nou poko dekouvri èske se moun Chalon yo ye oubyen èske se bandi ki ta soti nan Pòtoprens nan Matisan oubyen nan lòt nan lòt gwoup gang yo vin etabli kò yo nan depatman. Bon moun yo wè a yo pa wè son moun jalon men ke son moun jalon k pou mennen yo kanmenm paske bandi a pap sot lòt kote pou la nou vin lage vin la konsa sûrement ke nèg yo te gon misyon pètèt ke misyon an e pa akonpli yè swa men e kanmenm e popilasyon an sipoze rete veyatif pou l pa pèmèt ke Bandi a anvayi zòn nan. Kisa w ka di ak moun Chalon yo? Mwen di popilasyon an rete tèt frèt e n ap travay sou sa. E mwen menm de konsè avèk lapolis e komisè gouvèneman e moun ki nan popilasyon an rete tèt frèt. N ap di jèn yo k nan zòn nan tou, si yo ta gen yon zam, pètèt ki legal, pa pede tire pou n pèmèt ke moun nan fè baka chak fwa nou. rekile enfòmasyon yo, bandi a li menm li gen moun atè a tou. Sa vle di ke nou menm ann rete konekte avèk otorite lokal yo pou n pèmèt ke sa k pou fèt la fèt egzakteman. Men eske ou okouran genyen bandi ke lapolis tap chache nan Chalon deja ki poko janm anba kòd? Wè gen anpil bandi ki te kite Chalon e nou konnen ke sa Chalon te reprezante l te manke yon mini Matisan e nan sans sa gen anpil nèg ki te deyò e ki antre menm ki anvi antre E nap mande popilasyon an si nou te konnen ke gen nèg ki deyò ki antre e pa pa pa bliye enfòme la polis e la jistis e otorite lokal yo pou pèmèt ke nou menm nou fè travay pa nou. Dakò. Mèsi bokou vis delege. E mwen ki remèsi w. Bon, la nou sot tande e vis delege departe-mantal lan ki li menm t ap pataje sa l te genyen kòm enfòmasyon sou alèt sa ki te lanse sou Chalon kòmkwa ke nèg ak zam bandi yo pa rive idantifye te debake nan Chalon. Ebyen komisè Muscadin nan bò pa l, li pa t pran tan pou l enfòme popilasyon an pou l fè konnen ke e pa t gen bagay, pa gen anyen pou wè avèk bandi, pa gen anyen pou wè avèk bandi ki anvayi Chalon men pito Se moun ki ta vin peche e ki ta vin chase pentad. Moun ki ta vin chase pentad nan nwit lan e ki debake, ki vini bèken pou yo chase pentad eksetera, men l pa t gen anyen anyen anyen pou wè avèk e bandi eksetera. Men moun vrèman, moun Chalon yo te vrèman vrèman vrèman panike, moun yo te gen entansyon kouri kite lakay yo paske yo tande anpil detonasyon, anpil kout bal k ap tire. Men sa m on ti jan flou ladan l, sèblefè ke Vis delege a di l te pale avèk komisè a. Yo pale avèk komisè a e yo bay enfòmasyon alèt lan bay se moun ak zam, gwo zam yo pa rive idantifye eksetera ki ap simaye latwoublay. On ti tan aprè e komisè lan vini l demanti enfòmasyon. Donk, kèlke pa, vin gen yon bagay ki kase nan chèn de enfòmasyon an. Gon bagay ki kase nan chèn de fòmasyon an. Eske efektivman te gen bandi, se jis yon fason pou kache, pou kenbe enfòmasyon an sekrè, pou evite ke bandi vin pran pye nan jiridiksyon Miragwàn, ki fè ke yo pa admèt li, oubyen eske Vis delege a pa bò kote pa l, li pa t byen enbi de enfòmasyon yo, l sèlman pataje yon enfòmasyon nan lide pou simaye latwoublay nan jiridiksyon Miragwàn. Donk enfòmasyon sa nou, nou poze kesyon yo, kesyon yo gen plas yo, men vu ke komisè Muscadin li di sa pa gen anyen pou wè avèk bandi, bandi pa debake Chalon, bandi pat vin Chalon vre eksetera, se moun ki te vini pou vin chase pentad nan nwit la eksetera, nou vle fè enfòmasyon komisè Muscadin an konfyans. Bon, n ap avanse. Yon lòt bò mezanmi, Genyen yon gwoup jenn fanm ak jenn gason. Yap fè live yo. Madanm nan l pa pè l pa krent. Li fè konnen ke li menm pèsonèlman, li pare pou l touye, li pare pou l rache, li pare pou l boule, pou l koupe komisè Muscadin ti bout pa ti bout. M pral fè nou tande, m pral fè nou gade. Paske mwen menm pèsonèlman m pa kwè ke pou travay komisè Muscadin ap fè nan jiridiksyon Miragwàn, pou travay komisè Muscadin ap fè nan peyi an, pou se jan de menas sa yo, pou se sa pou l ap jwenn kòm rekonpans. Menm lè gen moun k ap di w, mesye dam yo se buzz y ap fè, gen moun ki di w se yo se yon pakèt junky, se moun tèt pa dwat yo eksetera, tèt pa dwat, menas konn gen bagay moun tèt pa dwat ladan l? Menase lavi moun konn gen bagay tèt pa dwat, lavi vann nan mache, ou janm al nan mache pou tande yo di w y ap vann lavi anba tab, yo ap vann lavi a 50 goud, si w bay li pou 100 goud, si w bay li pou 1000 goud, nou janm pase yon kote pou n tande y ap vann lavi nan mache, nan makèt, sou tab restoran eksetera? Non. Donk, lefèke Moun sa yo, yo pran tout libète, yo bay tèt yo tout libète sa a, alòske yo te konnen pètinamman byen ke enfòmasyon sa yo t ap vin viral, videyo a t ap vin viral, yo fè l kanmenm, se paske moun sa yo, ke w vle l ke w pa vle l, se yon gwoup gang, se yon gwoup bandi, se yon pakèt kriminèl, delekan, teworis yo ye. Sa a nou klè sou li, pa gen dout sou li. Donk de se fè, ou menm ki renmen travay komisè Muscadin ap fè a, ou menm ki se ayisyen konsekan, ki konnen komisè Muscadin ap fè yon bon travay nan jiridiksyon an, yon nèg konsa, yon gason konsa, nou pap aksepte, nou pap tolere ke On pakèt pa itil, on pakèt voryen, moun ki pap itil sosyete a on merd ap fèl menas, ou gon sèl djòb, ou gon sèl travay pou fè, se pataje, pataje video, pataje vizaj moun sa yo, foto moun sa yo, de manyè aske li rive kotel dwe rive a. Paske komisè Muscadin li menm li gen, li gen moun, li gen, li gen sèvis de ransèyneman pal. Sa ka rive ak on grenn foto komisè a jwenn, on grenn foto k rive jwenn li, Li jwenn manman l, jwenn papa l, jwenn sè l, jwenn frè, jiskaske l rive jwenn moun nan wi ki fè aksyon an, ki fè deklarasyon an. Donk ou menm si w renmen travay komisè ap fè, ou gon sèl bagay pou w fè se pataje enfòmasyon an, pataje videyo a pou l rive jwenn komisè Muscadin. Se djòb nou sa, lè w apresye travay yon moun ap fè, ou sipòte l nenpòt jan sa ye. Donk nou gen enterè pou nou pataje videyo a, pataje enfòmasyon an pou l rive jwenn komisè Muscadin. Bon, banm fè nou tande ansanm, nap genyen plis detay sou ti delekan sa yo, gwo koure sa yo, e moun sa yo ki pa vle wè Ayiti jwenn stabilite, ki pa vle, ki pa ta renmen pou peyi a gen stabilite sa yo, banm fè w tande kòman bagay la te ye. Ann tande ansanm. Vizaj mwen sou tiktok, vizaj mwen nan lari, tout kote. Vin rive sou mwen, nou konn kote mwen rete. An nou konn kote bandi a rete, nou konn kote madanm ni rete. Rive sou mwen, nou pa kapab. A pale kaka, miskaden. Ki eski miskaden yan? Gade, pale a miskaden deja. Pale a miskaden deja. Ki eski miskaden? Kitel moute pòtoprens nou prann moudal avèk 2 bal la nou krazel wè miskaden konsa nou tap fèl nou tap pran misye nou tap kase 2 pyel nou tap rachel menl ponyèt li tèt li zo l. Bon twòp bagay mezanmi twòp bagay pou m fè nou tande nou kòmanse tande l e tèlman gen vilgarite tèlman gen menas tèlman gen bagay kap di m deside m koupe bay za m pa oblije kite nou fin tande tout rès yo men lesansyèl sè ke Gen de seri de moun kap pran pòz e yo yo yo wi like yo se bandi yo se tòg yo se di etc. Men menm jan yap envite Muscadin pa antre pòtoprens Muscadin pa vini an bon poukisa yo menm tou yo paka ale kisa k anpeche yo ale Muscadin paka annik deside yon bon maten de pwòp chèf li poul di bon ok lap debake pòtoprens sa lap vin fè pòtoprens Yo pa rele l Pòtoprens, yo pa envite l Pòtoprens, yo pa mete l nan tèt jiridiksyon e Pòtoprens nan, li pa nan pakè Pòtoprens, kisa l ap vin fè Pòtoprens? Kounyeya, si w estime ke Muscadin ap panike w, Muscadin montre l twò chèf etc. Se nou menm ki pou kite baz nou. Ki pou kite fyèf nou kote nou kache, kote nou tere nou an, pou nou di n ap pran direksyon tèt dwat Miragwàn, n ap rantre Miragwàn. E kounye a, lè sa a n ap wè, nou pral wè, èske lè nou di Muscadin, o, Muscadin gen foli chèf, nou pral wè èske se foli chèf li gen oubyen èske se chèf li ye tout bon. Paske la a pa gen dout sou sa. Lè yo di w Miragwàn ap rete simityè, lè yo di w Chalon ap rete simityè bandi eksetera, se sa l ye. Nèg ki soti nan baz nou li pase yo teste l yo pran gou l yo rete. Donk si nou menm kounye a nou vle teste pou nou wè èske Muscadin chèf, èske Muscadin gen gason nan gason l, èske Muscadin pot pantalon l pou bèl twal, se nou menm la a, e se pa sèlman rete sou yon kesyon live tiktok, fè grimas, fè tenten etc. Se deside nou pral fè yon joune nap pase Miragwàn Nou pral rankontre a Muscadin. Epi lè sa a n ap wè efektivman ki sa Muscadin pote. Paske mwen menm m panse se non sèlman se paske leta pa asime responsabilite l, se paske Ariel avèk e minis jistis lan Emly Prophète, moun sa yo montre ke yo pa sousye de peyi, se pa bagay peyi k ap regle ki fè nou wè ke, ki fè nou wè jounen jodi an la a bandi k ap defye otorite, bandi k ap manke otorite dega. Paske si vrèman nou te respekte ide ki di lajistis elèv yn nasyon an, m ba nou garanti, m ba nou garanti, sa k ap pase nan pakè Pòtoprens lan, jamè ogran jamè, fòk Jak Lafontan ta fwote bouch li atè, avan menm li panse, avan menm li reflechi pou l al fè sa l te fè a. Pou Jak Lafontan pa pè l pa krent, li pa pè l pa krent li voye yon korespondans bay Jules Jean Wilner Morin kote ke li non sèlman li detaye ke Jean Wilner Morin pat gen dwa mete entèdiksyon de depar dèyè ansyen ansyen dwèt long ansyen chat ansyen mimi ki te nan tèt e dwàn nan wi Romel Bell wi Romel Bell yo akize koripsyon Romel Bell yo akize de detournement de fonds publics Yo mete entèdiksyon de depa, kounye a w ap gade, se Jak Lafontan k ap fè figi l di sou pretèks ke l ap fè respekte lalwa, sou pretèks ke jij enstriksyon an pa t gen dwa fè akt sa a, pa t gen dwa poze aksyon sa a san ke preyalableman li pa t an poupale avèk komisè di gouvèneman an, li estime ke Jean Wilner Morin li outrepase limit li, li outrepase fonksyon li, eksetera. Fòk Jean Wilner Morin fòk yo ta arete l, fòk li ta pèdi djòb li, eksetera. Men annou serye. Fòk Jak Lafontan ta kanpe devan yon glas pou l mande tèt li, Miwò, miwò, miwò! Ki, ki sa m vo andedan pakè Pòtoprens? Ki valè m andedan pakè Pòtoprens? Ki sa m itil jiridiksyon kote m ye an? Epi pou miwò lan ta pral reponn li, Lafontan, Lafontan, w se yon pa itil, mete kò w akote. Lafontan, Lafontan, w ta yon kowonpi, mete kò w kote. Men a un certain moment fò nèg yo wè yo pa yo pap itil peyi a anyen. Fò nèg yo ka konprann se pran yap pran yo pa bay sosyete a yo pa bay peyi a anyen. Donk dotan ke nèg yo pa ka fè dekantasyon sa, dotan ke nèg yo pa ka konprann ke se pran yap pran nan peyi an, se foure yap foure men pran nan manmèl lan, yo pa itil sosyete a anyen, yo pa itil peyi a anyen, nap toujou gen sa n gen la kòm peyi, nap toujou gen sa n gen la kòm moun kap kraze leta a, kòm moun kap kraze peyi an. paske nèg yo lè w tande yo di w y ap chèche demantle asosyasyon malfetè, menm andedan jistis lan gen asosyasyon malfetè. E se sa k fè li fasil kounye a pou de seri de moun, de chèf relijye, e sa k fè l fasil jodi an pou nou menm ki nan sosyete a pou n aksepte skandal ki ap enplike legliz. Yo di w ki sa ki ranpa sosyete a, ki sa ki pilye sosyete a, lafami, lekòl, legliz. Jounen jodi an, lafami, sa ki gen pou wè avèk fanmi, Fanm yo divize, fanm yo fisure. Fanm yo divize, kraze. Paran deresponsabilize tèt yo. Paran yo iresponsab. Pitit ou pap travay, li vin avèk iPhone 14, li vin avèk bèl tenis, li vin avèk gwo pafen. Pitit ou ap monte desann, li vin a machin, tout jounen l nan lari, ou pap poze l kesyon, ou demisyone. Lekòl kounyeya tounen yon bòlèt. Lekòl tounen yon bòlèt, se pa edika, se pa enstriksyon timoun yo al pran ankò. Se nan bòlèt yo ale, se aza yo al jwe, se bòdèl, se krèy y al fè. Ou ta di ou konte sou legliz, ou konte sou e prèt relijye a, ou konte sou sèmon pastè a pral fè, bon yo menm kounyeya, Yo menm kounye a, yo di w se la prière élève une nation. Wi, il faut prier. Priye san sès, Bib la di l. Men se pa priye chak jou pou vin mete lajan nan ofrann nan dim. Se pa sa l ye. Se pa pandan n ap priye epi pou n ap jwenn de seri de chèf relijye k ap patisipe nan kreye pwoblèm nan peyi an, k ap patisipe nan konplo pou asasinen prezidan, k ap patisipe nan konplo pou fè zam ak minisyon rantre, comme c'est le cas de l'Eglise Episkopal d'Haiti. Non. Fòk chak moun konn limit yo, fòk chak moun konn barèm yo. Chak moun rete nan bò pa yo, nan kan pa yo. E se byen malere ke nou pral genyen pou nou fè yon ti pale avèk papa Anaïka Petit Frère, pitit li mouri, pitit li pèdi lavi l akoz yon pastè. Se trè grav. Bon, san pèdi tan, an nou etabli kontak avèk mesye Laguerre Petit Frère ki se papa Anaïka. Nou pral fè yon ti pale avèk papa Anaïka Petit Frère. M pa konnen si nou sonje yon ensidan ki te rive nan dat 18 fevriye 2023 pase a kote ke yon manman te voye pitit li al nan jounen avèk yon pastè legliz, sa te fèt Okay, epi par la suite, E pastè a ta pral, yo ta pral retounen soti nan joune a, ebyen Anaïka peti frè ki te akonpanye pastè a yo ta pral jwenn li mouri nan machin pastè a. Ebyen papa Anaïka li deside pataje plis enfòmasyon sou dram nan paske jiskaprezan funera, antèman ti pitit la poko ka fèt, ebyen bagay sa bay anpil pwoblèm nan fanmi an. Nou pral tande papa l ki pral eksplike nou an detay ki sa k te pase a e jiskaprezan kote pastè a pase. Eske eske yo jwenn pastè a? Eske pastè a nan men lajistis? E kòman manman an reyaji? Kòman fanmi a reyaji? Nou pral fon ti pale avèk papa Anaïka e e peti frè, peti frè ki li menm li pral ba nou plis detay sou sa ki rive pitit li an. E bonjou, kòman w ye? Bonjou madam bonjou la sosyete m ta di ayisyèn nan. Alo? Men li kite Ayiti premye mas. Wi alo m la wi. Ok. Wi m se Laguerre petit frère Laguerre Smith. Mwen se Laguerre petit frère. Mwen se papa anaïka peti fo. Allo. Mwen ti depi premye mas. Ok. Men allo. Non ou met kontinye ou met kontinye. Wi mwen se la gen peti frè men mwen se papa anaïka peti frè aksyon sa te fèt okay 18 mas, men fevriye, 18 fevriye, manman Anaïka te gen yon pastè ki te gen yon joune pou l fè, li envite timoun yo nan yon joune, lè pou joune sa te fèt, joune sa vin pa t fèt. Kounye a, pastè a vin. Ya. Ou mèt pale? Ou mèt pale wi, ou mèt pale. Ou di ke pastè a te vin chèche Anaïka lakay li. Anaïka se peti frè, m se, wi, Anaïka peti frè, mwen se Laguerre se peti frè, manman Anaïka se Senflè Finadèl. Kounye a, pandan 18 fevriye, pastè sa te gen yon joune pou l te fèt. Alo? Ou mèt pale, m ap tande ou, ou mèt pale wi. Alo? Ou mèt pale. Wi, 18 fevriye, joune sa li vin fè joune a, li vin dèyè timoun nan, ka manman l. Manman timoun nan di papa timoun nan pa la, se li k manman l, se li k papa l. Pastè Vic se nan legliz la l mache, Kounye a la pastè a di bon timoun nan yo repiye mwen pa pa timoun yo paske nan legliz mwen yo mache timoun sa yo timoun yo ye ti pi gran timoun sa yo gen pou al jwe boul pi piti timoun sa yo yo gen pou l ap ouvè laptòp pou timoun sa yo gade fim ti komik pou timoun sa yo jwe nan sab la men timoun sa yo entèdi pou dlo. Sa ki apre, li menm ankò li menm di komite legliz la kap an sekite timoun sa yo, kap ba timoun sa yo sekirite, di timoun sa yo pa pa gen aksè avè dlo, pa gen aksè lè yo jwe nan nan sab la, gade fim ti komik. Kounye a jiska prezan Me Anaïka pral gen 2 mwa, menm pastè sa ki te di Anaïka ap gen sekirite avè komite legliz la, jiska prezan menm youn Nou pa janm tande prezans yo k rele menm manman timoun nan pou ta di manman timoun nan kòman w ye? Èske antèman sa fèt? Èske antèman sa pa fèt? Li mawon Kòman ak tout pastè a komite rele? legliz li. Kòman pastè a rele, Mesye Laguerre? Pastè a rele Yad, Obèd, si Yad, Obèd si Yad kisa misye rele a? Men nou nou menm ki se fanmi Anaïka, ou menm kòm papa Anaïka, manman Anaïka, e ki ki swivi ki fèt? Èske nou pa e pote plent kont pastè a? Kisa nou fè nou menm paske nou pèdi pitit fi nou, kisa nou fè? Yo di m komin, yo di m okay. Jiska prezan nou menm nou te pran yon avoka nou mete yon avoka sou dosye a. Menm kay pastè sa pa janm ko ka fèmen, biznis misye pastè a pa janm ko ka fèmen. Komisè di gouvènman okay la jiska prezan kòm lèm mwen rele yo tou di konsa komisè bagay jistis mwen kijan yo di bagay sa tribinal pa fonksyone, jij de pè pa travay, grefye pa travay, anyen pa travay jiska prezan pa janm ko gen yon yon otorite menm ki di ki pran oseyè avè bagay sa menm menm mtande yo te menm di pastè sa ki gen legliz sa li pa menm gen lisans poul travay menm leta pa rekonèt li menm kijan mis tèt misyon ki yon di legliz sa rele a youn pa janm ko reponn pou di men kisa yap fè ak kisa yo pa fè nou menm menm menm ki kòm papa timoun nan fanmi timoun nan nou jès mande leta ayisyen pou yo fè n jwenn otorizasyon pou n antere timoun nan. Chak lè pou yo ba nou otorizasyon pou n fè antèman paske n pa ka jwenn pastè a, n pa ka jwenn komite legliz la pou n fè antèman. Kounye a la lendi yo mete nou, lendi yo mete nou, vandredi yo mete nou, jedi, chak jou se yon jou y ap ba nou pou yo ba nou otorizasyon sa a. Ala tandon lòk yon timoun ki gen senkan ki mouri. Ou konn timoun ki gen 5 an kmou an pa janm ka jwenn yon moun ki di w men sa pou fè ou ki sa pou fè a sa pou pa fè ou pa otorizasyon pou fè antèman pou pou lajistis ka fè travay li pou yo ka chèche moun ki kòm krim sa yo e premye bagay yo jwenn tou jij gen yon jij gen jan jij sa rele. Pastè a peye jij li vin fè otorizasyon vin vin fè konsta pou li. Yo te arete madan pastè a avè yon timoun li mete kore timoun nan nan machin nan li moute tout vit li. Li moute tout vit li a timoun nan yon lòt pi gran timoun nan machin nan toujou. Lè jij depè a vin fè konsta li la li fè timoun nan sòti Avè madan pastè al fè yo ale moun ki te vin dèyè machin nan ak ti moun nan li li di la polis li mèt arete moun sa yo si pastè a vle la vin lage moun sa yo pou jiska prezan jij la lage ni madan pastè a jij la lage madan pastè a lòt ti moun yo te fè kore ti moun nan yo pran chapo madan pastè a met nan tèt anayika Mesye peti frè, mesye peti frè, fò ti kanpe la. Nan ki sikonstans Anaïka mouri? Eske se nwaye l nwaye? Eske se dlo l bwè? Nan ki sikonstans li mouri? Ba nou plis detay sou sikonstans e lanmò Anaïka. Anaïka pa mouri nan dlo pou mwen. Anaïka pa mouri nan dlo. Lè gran frè Anaïka vin vini, li di manman, bwè yon ti gout dlo. Manman di sa k genyen? Biz manman Anaïka mouri. Yo di gran frè konnen Anaïka mouri yo di men Anaïka fèmen nan yon machin pastè a fèmen pastè moute tout vit machin li li lòk pòt li a yon lòt timoun ki gen 14 zan gen moun ki di e 14 zan gen moun ki di e 16 zan gen moun ki di e 18 zan pou mwen jiska prezan m pa janm konn ki laj timoun sa te genyen lòt timoun ki pi gran an ki t kouri Anaïka nan machin nan. Yo jwenn Anay ka mouri nan machin nan. Pastè a li menm, li voye jij depè l vin fè konsta nan machin nan. Li vin voye lòt pastè pa l nan machin nan vin pran machin nan ak tout Anay ka. Kounye a lapolis gen lè lòt moun sou selè li vin wè sa aksyon an. Yo rele lapolis, lapolis vin vini. Jij depè pastè a te voye vin fè konsta a. Yo, apre sekretè arete madan pastè a avè lòt timoun non, yo te mete yo an otaj. Jij depè a di non lage madan pastè a avè lòt timoun nan, kite moun sa yo ale, kenbe moun ki te vin pran machin nan avè Anaïka. Kounye a, l fè madan pastè a ale, l fè lòt timoun nan ale. Kounye a, kenbe moun sa yo nan prizon. Lòt moun ki nan prizon di wi, pastè a te vin lakay li, te fè lechanj kle. Kle moto li bal pase ak kle moto l avè lisans li bal ale a moto a li pase a bal kle machin li ak tout lisans li vin pran Anaïka ak tout machin nan pou yo ale ou ap di pou pote ale kote ou prale a Men. pa gen moun ki konn si jete jete te pa jete l kote yo fè sakrifis la kote se pot yo tap pote l ale se konsa bal la te vin li men nan machin pa sa n vin jwenn Anaïka mouri Men sa k 2 fò zanmi pye Anaïka koupe 2 zanmi pye goch li. Sa k koupe? Uhmm Non ou ou 2 di zanmi pye goch li. Uhmm De zong pye goch li. Men sa sa. De zong pye goch Anaïka koupe, tout tout kwis, tout kwis Anaïka se twalèt, tout kwis Anaïka se twalèt e fini tou. Si m ka menm pataje foto Anaïka kote pastè a kote Anaïka mouri. Kote Anaïka te menm nan machin kote Anaïka. Mesye la gè ou la? Kilot tout zong pye yo koupe, 2 zong pye goch yo. Sak fè nou menm nou vin gen kontwòl 2 zong pye yo koupe, se lè nal mete Anaïka nan mòg Sacré Cœur, kounye a la lè verifye yo wè 2 zong pye a koupe, nou tou rele yon jij de pè ak tout avoka nou kounye a la, yo rele jij de pè a, jij de pè a vin fè konsta nou wè 2 pye zong pye koupe. Jiska prezan Anaïka pral nan 2 mwa la, menm pastè a, menm komite legliz ki te oganize jounen a nou pa janm wè yo. Men è èske Kay di, èske nou pat mande fè otopsi pou nou pou nou wè èske kan menm li pat bwè dlo paske le fè nou nou sèlman wè zong li koupe etc. Wi sa yo lè yon moun nwaye pa gen kesyon zong koupe pa gen kesyon e e lòt bagay ou eksplike yo m panse sa pa te ka Bon, rantre men nan sa k fè nan nou menm, nou pa gen dwa, nou nou se pèdan an. Tande, nou se pèdan an. Nou se pèdan, sak fè nou se pèdan, nou fè nou fè pèdan e nou pa jwenn Ainaïka bò dlo tou se nan machin nou jwenn li mouri. Nou jwenn Ainaïka mouri nou pa vle Michel mwen konn kijan l fè mouri ankò paske si pa sè a li menm ki fè. Tande, tande mesye la e mesye peti frè. Nou te voye l nan joune, nou voye l nan joune e ipotèz ki pi pwobab lè w voye yon moun nan joune pou l ta mouri Se si l nwaye, se si l bwè dlo. Ou konprann? Donk kounyeya, si nou pa jwenn tras kote ke se nwaye l ta nwaye, kounyeya, lè sa a, nou menm gen tout lòt aksyon nou ka fè. Se sa k fè li ekstrèmeman enpòtan pou n ta mande lajistis fè otopsi l. Kòm li nan men lajistis depi yon bon bout tan, yo poko janm ba nou otorizasyon pou nou fè antèman l, fòk nou ta fè otopsi l kounye a pou n ta wè, pou n ta detèmine koz lanmò a, èske se nwaye l nwaye, èske jan nou di an, Se sakrifis ke e pastè a ta fè avèk li etc. Men kounye a, lòt kesyon m gen pou ou, e poukisa nou estime ke pastè a ta fè sakrifis sa avèk li? Eske pastè a e li legliz li nou konn gen soupson ke lap fè bagay e mistik nan legliz an, ke pastè a li ta nan djab etc. Poukisa se ipotèz sa a nou soulve kòmkwa l ta fè sakrifis avèk pitit lan? Mwen menm ki papa Laïka sak fè mwen menm mwen sensifiw wi tale map toujou diw wi se mistik pa gen nou tout ayisyen tout ayisyen konn sak rele mistik depi yon moun tiye yon moun li koupe lang moun nan epoul pa epou si wal relel yon kote poul pa pale si yon moun pete nou tiye yon moun m nan pete je moun nan se pou moun nan pa pale. Lè yon moun koupe 2 zong pye goch yon moun, sa vle di se sakrifis li fè a, li pote l avan moun sa mouri, avan moun sa mouri li retire 2 zong pye yo pou l pote l ale paske menm dyab sa kap ki li vann li avè l la, ki fè afè pa l avè l la, dyab la ap mande avan w sakrifye moun sa fò w ka ba l 2 zong moun sa a anvi, avan etèn souf moun nan fò w ba l 2 zong yo avan, se 2 zong nan l mande fò w retire zong nan avan l mouri. Jij ki tal fè konsta li fè lage madan pastè a, madan pastè a tou mawon ak tout lòt timoun ki te fè kore machin ki kore a nan kad machin nan. Jij ki tal fè konsta li fè madan pastè a ale, li di madan pastè a ale ak tout lòt moun ki ta ki te ki te ret nan machin nan avè Anaïka. Kounye a se lòt moun pastè te fè rechanj vle vin pran machin sa pote ba li a, se moun sa ki ki la jis kenbe l. Avè vandredi a Bon men modo al kouri lal fè lal sènen misye l kenbe misye kounya yo rele anmwe ankò sa misye di konsa non m pa konn afè snsthe m pa t al nan joune m pa konn afè joune kan manman an rele komisè a komisè a vin parèt kounya y arete misye kounya misye di wi kòm te gen foto tout timoun yo k te al nan joune a jiskaprezan n pa ko gen yon devi de sa nou pa ko konn ki esplikasyon l ap bay paske yo kenbe misye vandredi a. Yo genbe youn nan nan nèg sa yo vandredi a. Men, men ki, men. Menm tèt nan li te di ki nan li, Mistè Dèkil. Menm nèg nan li ki reskonsab legliz la nan li bal Mistè Dèkil la. Prezidan Mistè Dèkil ki reskonsab legliz misye a. Yo di se 10 legliz ki konsa, ki rele Al Shaddai. Al Shaddai ki sa legliz sa a rele a? Legliz Al Shaddai yo. Men. Kounya la, li di se ou sèl nan 10 la ki gen, ki gen lisans, ki ka fonksyone. Elarisman, rekonsèsman. Jiskaprezan, jiskaprezan, kòman demanch yo ye? Kòman demanch yo ye pa bò kote komisè lan? Paske komisè lan m sur ke li se yon père de famille, li konn sa sa vle di lè w gen pitit ou pèdi pitit ou. Nan moman an la, kisa lajistis, èske nou menm ki paran, ki pwòch Anaïka, Lè nou voye desann nan pakè Okay lan, lè nou voye al rankontre komisè Ronald Richemond, kòman, kòman, kòman sa dewoule, kòman sa pase? Eske yo resevwa nou pou yo pale de dosye a, pou yo trete dosye a oubyen e, e, nou vini, komisè a pa disponib, lajistis pa akonpanye nou, anyen pa fèt nan dosye a? Jiskaprezan lajistis pa akonpanye nou. Jiskaprezan menm prezans komisè a lòt moun pa akonpanye E, ban, ban, ban m poze yon lòt ti kesyon. Anita Foy a, Lè m rele pou m mande ki jan bagay yo ye, wi, lè m rele pou m mande kòman bagay yo ye, yo di m tribinal pa fonksyone, yo di grefye pa vin travay, jij pa vin travay, CSI pa vin travay, kòmisè pa vin travay, pa gen anyen jiskaprezan k ap mache. Lè m gade m wè se jou k ap kouri, se chif ki enpòtan se vre, men lò gen yon timoun Wap peye lekòl pou metel wap edike wap fè wap leve yon timoun tout moun wè jan ayiti ye si yon nèg gen yon timoun ayiti li swazi metel lekòl paskel vle timoun sa vin rann sosyete a yon sèvis menm si yon nèg nan laj 33 zan mwen di mizè map pase mpa ta renmen pitit mwen vin pase mizè menm poum pati Li te pèdi ti pitit lan, li te pèdi Anaïta de vue. Oubyen chak moun, tout moun nan joune, tout moun ap regle zafè pa yo. Eske li menm tou manman an pa t konfye l Anaïta pou l voye je sou li? Manman an just te livre pase paske pa sa te gen tan di yon mo. Pa sa di gran ti moun yo ap joure boul. Ti moun sa yo gen yon kote espas yo prale yo pral joure boul. Ti moun piti yo se avè yo y ap rete avèk komite legliz la. Di timoun sa yo ap rete nan sab la pou yo jwe, lap ouvè laptop li pou timoun yo gade fim ti komik paske tout timoun yo avè pastè a pastè a di tout timoun yo avèl yap rete paske timoun sa yo pa gen aksè otorizasyon pou ale okenn lòt kote menm lòt timoun menm misye di l pat okouran pou l wè tankou el gen timoun ki tap benyen nan dlo paske pat gen moun ki tap benyen nan dlo pou lè li. Pat gen moun ki tap benyen nan dlo. Li di menm yo menm pat benyen nan dlo. Ki di Labwa Naïka tal benyen nan dlo. Pastè nou gen soupçon. Paske pastè te gentan di nou klè. Pastè te gentan di klè timoun sa yo pa nan afè dlo. El te fè manman timoun nan kwè timoun sa ap an sekirite. Paske li di w Komite legliz la se li kap anchaj pou timoun sa yo sekirite timoun sa yo paske komite a kiyès yo te ye ki te di ak yo se te di yo te ye se gwo moun epa timoun se pakèt moun majè ki gen reskonsablite Donk menm si menm moun kap travay lakay li tout te la. Menm lòt moun kap pale yo di yo menm yo pat okouran ti moun tap denan do wap tou menm pap ka di wi paske yo menm yo menm yo Alo? Paske nan dènye lè tout moun lòt machin ki tal nan joune ya Alo? Lòt machin ki tal nan joune pran 12 ti moun yo gentan ale yo di pastè a te pran ti moun sa ya ale avèl nan machin ni kay lòt moun dèyè kap pale paske pastè te pran ti moun sa yo lale nan machin ni avèl. Devan timoun ki te pi piti. Anaïka se yon timoun, m ka di sa, Anaïka se yon timoun, e pa yon timoun ki tèlman dezòd ou. Alo? Kounye a tout timoun ki fèt kounye a yo fèt kou, wi alo? Ou wè tout timoun ki fèt kounye a yo, tout timoun yo se timoun ki klè. Ou wè lakay kote fi a rete a, gen yon, gen yon, gen yon pi, Anayka ou sèl fwa w ka montre l yon bagay. Bon Anayka te gen 1 an edmi, m sot travay, li di m li di papa ban m yon dola, m di a ou fè kman? M ba l 3 tap, m di lè m vini se bo pou bo m pou di m pa vle ba w tèl bagay, pa di m ba w kòb san ke w pa salye m avan. W ap wè l pou depi l bezwen yon bagay w ap wè l bo m, li di papi konsa m yon dola, pi gwo kòb li 5 goud. ki mouri nan sikonstans ke nan sikonstans doutez sa yo eske nou konn tande sa rive deja? Bon mwen pap ka di nou konn tande la pa tande li paske fi a la pèn arete okay li ka li ka gen omwen m ka di Allo? Depi nan Guimilor yo wè si te konn mache legliz, dayiti legliz li menm li just konvèti. L apèn al nan legliz nan zòn nan kounye a legliz la tou pre l lakay li, li mache ladan. Tout sa, tout sa pou konn de yon moun se lè w vin abitye a moun nan, lè yon bagay rive w osnon yon bagay pase yon lòt moun w ap vin konn kiyès moun sa ye. Ok? Bon. Se lè yon bagay vin pa. Mesye peti frè wi ou la avèk nou. Eske sa moun yo konn di a vre eske se vre eske e pa vre kominikasyon an pa fin twò bon e li te vrèman li te vrèman enpòtan pou nou te fè ti pale sa paske e nou konnen ki sa sa ye ki sa sa vle di lè yon paran pèdi yon pitit li lè yon pwòch pèdi yon moun ki chè a li menm donk e se vrèman se vrèman difisil e sitou Lè w pa ka rive konprann, konnen nan ki sikonstans moun ou an mouri, nan ki sikonstans ou pèdi e moun sa ki te chè pou ou an, moun sa ki te enpòtan pou ou an. E m ap raple nou, la a, mwen t ap fè yon ti pale avèk papa Anaïka Petit Frère, Monsieur Laguerre Petit Frère, ki pèdi pitit li nan dat 18 fevriye pase a. e nan de sikonstans trè trè doutez kote ke Anaïka te ale nan joune e avèk pastè legliz manman li epi par la suite yo pral tounen avèk timoun nan mouri e jiska prezan moun yo poko janm ka jwenn ka rekipere kadav timoun nan ki mouri depi 18 fevriye pou yo antere l e nan kad dosye sa genyen komisè Ronald Richemond ki se komisè du gouvernement nan jiridiksyon e okay lan la nap envite ou menm kap gade video a ki se moun okay ki se moun e e sud peyi an fè video a rive fè entèvyou a rive jwenn komisè e komisè e richemon paske komisè richemon antanke komisè di gouvèneman li la poul pouswiv Tout auteur yo, tout moun ki ap fè e krim, tout moun ki ap fè dram, tout moun ki ap fè sosyete a tò, k ap fè sosyete a abu. E nan e nan ka sa la, nou genyen papa a, nou genyen fanmi sa a, nou genyen manman Anaïka, nou genyen papa Anaïka, ki yo menm yo viktim, ki yo menm yo pèdi pitit yo. Donk fò komisè lan, fòk li fè tout sa lajistis. jistis mande l pou l ede moun sa yo jwenn jistis pou pitit yo pou l ede fanmi sa rive fè dèy pitit yo yo pèdi akoz on pastè legliz ki pa asime responsabilite l e mesye Laguerre n ap di w mèsi e paske w te patisipe ou te patisipe avèk nou. e pou te bay, pou te pataje avèk nou sa k rive, dram ki antoure lanmò pitit fi w Anayika, e ki dènye mesaj ou genyen e pou komisè lan, pou moun k ap tande ou, e pou chak grenn moun ki petèt nan sid peyi an ki konn pastè a, ki konn kote legliz lan te ye, ki konnen kot pastè a kache tou, kisa w ap mande moun sa yo ki ap gade, ki ap tande w nan moman an la a? Yes m dakò sa men men siyal map voye ba komisè a m ta di pou komisè a pran resosabilite l e li k chèf okay se li k e m ka di se li k prezidan okay li k mayistra okay li k tout okay pou l pran resosabilite pou l dèyè pastè sa ak tout moun ki oganize krim sa ki mete nou nan soufrans dlo nan je n pa janm ka etèn nan e lòt moun yo tou map fè yo konprann mesye dam fi e gason. Lèn gen pitit nou avan nou livrel ba yon moun gade moun nan nan pye jiska nan tèt paske gen moun ki gen po mwen dezyèm bagay map di moun pa livre pitit ou a pèsòn moun nenpòt kijan lè ou pral gade sou moun ou pral di moun sa se pastè se se. Kominikasyon an pa bon non. E pitit ou a pa oun dyab ou sinon a izo ou menm ki wè se gang li ye li pa tap janm sasinen Anaïka konsa li tap di timoun sa si yo fèl konfyans li pap janm fèl anyen si ou wè se oun pastè kap anseye legliz kap bay konsèy ki te ka oun modèl pou la jenès poul ba nou konsèy ki wout poun pran ak ki wout poun pa pran se jodia se li ki koz krim sa oun bagay ki yon ti yon anfan ki pako menm fè anyen nan vi li. ki pa ki te ka rann sosyete a sèvis jodi a se sal mete fanmi nan nan dlo dlo ap soti nan je l pa janm ka etèn jiskaprezan l pa pran reskonsablite pou l di men kijan timoun sa a mouri ak kijan timoun sa a pa mouri sèl sa m ka tou di komisè Richemond pran reskonsablite si se yon kòd moun ki kache pastè sa a lakay li pa vle rive pastè a moun sa yo sipoze pran kòd tou paske se lemond ki konnen krim pastè fè Anaïka peti frè mwen se mwen menm mwen se peti frè Laguerre Smith manman Anaïka rele Vinadel Senflè. Mèsi mèsi fanmi mwen tout moun ki tap tandem yo. Merci, mesaj la pase. E bon kouraj e òganizew pou ka rive fè antèman pou la jistis ka rive e remèt ou kadav pitit ou pou ka rive fè antèman ok. Si sa pa pwoblèm èske m ka jès voye 2 foto ba ou tankou ew te ka jès fè kil yo pou mwen silvouplè. Pa gen pwoblèm, pa gen pwoblèm, pa gen pwoblèm Languier ou ka fè sa. Map tann ou. Yo jwenn 2 zong pye goch li rache, kote zong yo fè, eske se reken k manje li, se kòmsi gen de bagay ki twò vizib. Gen de bagay ki twò vizib, gen de seri de bagay moun ap fè nan sosyete an e kòmsi yo pran lòt moun pou egare. On timoun al nan yon joune, kounye a lè l sot nan joune a, Ou di paran l li mouri epi lè paran l al gade nan zòtèy li l jwenn zong li rache, kounye a w pral di timoun sa a se nwaye l nwaye, se dlo l bwè eksetera. Kòman w pral eksplike dram sa a? Kòman w pral eksplike fanmi an, manman l, papa l, pwòch li, ke l al nan lanmè, l al nan joune epi lè l vini, li pèdi zong, se dlo l bwè eksetera. Kòman w pral eksplike li? Jounen jodi a mwen menm konsèy mwen pou nou, nou menm ki gen pitit nou nap elve kes yo konfye pitit nou avèk moun sou pretèks se zanmi se pastè legliz se dyak legliz se komite legliz etc pa gen bagay konsa gen twòp egzanp ki pase devan zye nou pou nou kontinye ap fè de seri de erè fatal konsa. Paske jounen jodi a nou wè se Anaïka, se manman Anaïka, se papa Anaïka ki nan pwoblèm sa a, ki nan dram sa a, ki pèdi pitit yo, ki pèdi kouraj yo, ki pèdi efò yo, ki pèdi tout yo menm, moun yo anvayi, moun yo devaste, moun yo atriste. E sa k pi grav lan depi 18 fevriye, Jodi an 5 avril, fevriye, mas, avril, trè byento pral fè 2 mwa, menm kò a lajistis poko vle remèt yo pou yo fè fineray timoun yo, pou yo chante antèman timoun nan sou pretèks ke, sou pretèks ke tribinal e tribinal an grèv, e lajistis an grèv, grefye ap fè grèv, eksetera. Men non. Komisè Ronald Richemond, antanke Komisè du Gouvernement ou gen yon djòb nan jiridiksyon an. Ou gen yon djòb nan jiridiksyon an, se pouswiv tout otè de krim yo, tout moun k ap komèt krim, k ap komèt deli, k ap fè kontravansyon, moun k ap foure dwèt nan je sitwayen onèt, pezib andedan sosyete a. Poukisa jiskaprezan yo pa ka jwenn pastè sa a Yo pa ka jwenn komite legliz an. Poukisa jiska prezan madan pastè a nan mawon? Poukisa jiska prezan biznis pastè a fonksyone Okay? Poukisa jiska prezan legliz an kontinye ap fonksyone Okay? Poukisa? Alòske moun sa yo yo menm ki viktim, moun sa yo ki pèdi pitit yo, yo menm yo nan yon pèn, yo nan yon tristès, yo gen yon chagren, yon dlo nan zye k pa janm ka sispann. On dlo nan zye pa janm ka seche epi moun sa yo ki komèt krim nan, ki dèyè krim nan, yo menm yo ap vake aktivite yo libreman kòmsi yo pat fè anyen, kòmsi yo pat fè sosyete an mal, yo pat fè moun yo abi, yo pat fè moun yo tò. Li pa posib. Li pa posib. Jounen jodi an fòk limyè fèt sou dosye sa a. Fòk pastè a soti kote l kache a moun ki kache pastè a kote yo kache l lan fòk pastè a fòk lajistis jwenn li jan m wè l fasil jan m wè l te fasil la nan yon videyo yon zanmi te pataje avè m m ap gade Ronald Richemond k ap mare yon nèg ki vòlò yon poul komisè ap mare poul lan yo mare nèg la de bra dèyè do epi yo mare poul lan dèyè l Donk, menm jan an tou li pi fasil, sa vle di ta pi fasil toujou pou nou jwenn pastè sa a, pou nou jwenn responsab legliz sa yo ki patisipe nan krim sa a. Fòk yo ka vin eksplike paran timoun nan, fòk yo ka vin eksplike manman ak papa Anaïka kòman Anaïka fè mouri, kòman zong pye Anaïka fè rache. Fòk yo ka eksplike sa, se la mwend dè choz. Si nou vle vrèman montre n ap fè yon travay pou sosyete an, Si nou vle montre vrèman Commissaire du Gouvernement se avoka ne sosyete a, se premye defanseur sosyete a, bagay sa yo nou pa ka kite yo pase konsa, nou pa ka fèmen zye sou li. Jodi an se papa Anaïka, manman Anaïka ki nan dram nan. Si nou pa trase yon egzanp nan legliz lan, demen si Dye ve kiyès ki ka ye? Apre demen kiyès ki ka ye? Apre demen ki lòt legliz ki ka konsène? Ki lòt fanmi ki ka konsène? Mwen menm onètman m'ap di nou sa. Gen moun mwen menm m konnen. Kòm pastè a nan mawon, ha, gen moun m konnen ki t ap fè avè yo jan yo konnen wi. Gen moun m konnen monchè, o non de Jezi yo t ap jwenn pastè a wi. Yo t ap jwenn pastè a jouk nan dènye jenerasyon pastè a wi yo t ap jwenn li. Ah bon! Antouka, fè fè fè mesaj lan rive jwenn komisè lan paske moun yo bezwen fè antèman pitit yo, yo bezwen bay pitit yo yon dènye omaj, yo bezwen mete Anaïka o repo. Yo bezwen voye pitit la al repoze l de manyè definitiv. Fè sa pou yo. fè sa pou yo se sa yo mande paske nou pa an mezi pou nou bay jistis omwen sa a fè l pou yo ya remèsye. Se konsa e map mete yon bout nan emisyon an pou jodi an e map pwofite di nou ou menm ki vle pote solidarite ou menm ki nan sid peyi an ki vle fè solidarite avèk fanmi Anaïka manman l papa l e moun sa yo ki ap chèche jistis kap mande jistis pou pitit yo pa neglije fè sa pa neglije fè sa paske antank ayisyen Se nan moman sa yo pou n kole zepòl, se nan moman sa yo pou n kole tèt ansanm, pou youn sipòte lòt, pou youn kore lòt, pou youn akonpanye lòt. Sa ka rive ke ou menm, ou di tèt ou, e pitit ou pa t ap pase konsa paske ou pa t ap voye pitit ou al nan jounen. Men ekout! Ekout! Timoun nan son timoun li ye e nan moman an la a, se peryòd lekòl, lekòl yo ap ap òganize aktivite kiltirèl nan lekòl, yo òganize kanaval, yo òganize festival, yo fè tout bagay nan lekòl. Malè pa gen klaksòn! Malè pa gen sa k sone sitou lè se moun ou konnen ou konfye pitit ou, lè se moun ou respekte ou konfye pitit ou nenpòt bagay ka rive e sèl bagay nou dwe toujou sonje se jistis lan ki enpòtan se jistis lan ki pi enpòtan nan tout sa nou tande k ap pale se sa k fè jounen jodi an se fanmi Anayika se papa l se manman l se Anayika ki twouve l nan sitiyasyon sa a an nou kole zepòl an nou pote kole. Lapèn on fanm se pou tout fanm. Lapèn on gason, lapèn papa Naïka, li dwe lapèn chak gason. Ou pa, se pa on kesyon se pa pitit ou, se pitit ou eksetera. Non. Sa kap pase andedan peyi an li dwe entèpele chak grenn Ayisyen. Se on kesyon de jistis. Se on kesyon dekite. Se yon kesyon de respè lavi, se yon kesyon de respè dwa moun. Donk sa a li dwe entèpele w, sa a li dwe sonnen konsyans ou, li dwe sonnen kran tèt ou pou di, a, li dwe alète w, a, jan bagay sa a pase an, si nou kite l kontinye konsa bagay la ap pi grav demen. Si nou kite bagay la kontinye san ke limyè pa fèt sou dosye a, nèg yo ap pran plis woulib, nèg yo ap fè plis move zak, plis move bagay toujou andedan peyi an, nan mitan sosyete an. Donk nou konprann, e sa li dwe vrèman preyokipe nou, li dwe vrèman vrèman preyokipe nou. Nou pa swete, malè sa yo nou pa swete l pou okenn moun. Nou pa swete l pou okenn okenn okenn moun. Se grav, se dur e se ekstrèmeman e difisil. Bon, m ap kite nou la, randevou an kase demen pou yon lòt emisyon. Pa bliye pataje videyo a, Un maximum de commentaires, un maximum de partage. Ou menm ki poko abone avèk channel la, avèk platform nan, map envite ou abone, aktive ti kloch notifikasyon an la, se tak 509 tout ayisyen konekte, manman pè bay enfòmasyon, wap jwenn bon jan enfòmasyon, nap ede ou konprann aktyalite an, nou la pou nou enfòme ou an tan reyèl, randevou an ka se demen, mèsi tout moun, a trè byento.